Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon lapolis ap fè tou sal kapab la pou ta kapab gen kontwòl zòn debussy an paske depi a 4 èr di maten anlè a bagay la te vrèman konplike nou konnen tou sak pase an ebyen genyen yon gwoup de nèg ki yo menm te nan yon machin pou al vin fè lòbèy ebyen lapolis kanpe machin nan. Lapolis jwenn aktivite nan machin nan, ebyen 13 mesye sa yo, yo pase yo a lenfinitif, e popilasyon an li menm, trè aktiv, ebyen li fè sa pou l te fè a. Se nouvèl sa a m ta kapab di ki okipe kotidyen laprès pandan lajounen di 24 avril 2023. Antretan, gen yon sitiyasyon anlè a la o nivo de Fò Jak, paske on m'a fè kwà ke Fò Jak la li menm, Gen bal ki kòmanse ap tire fò jak e popilasyon an li menm tou l ap veye e lapolis an menm tan ap chache kote bandi ye anlè a. Brèf, m ta kapab di bagay la anpe konplike pou la jounen di 25 avril 2023 o nivo de la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens, patikilyèman nan zòn nou sot site la yo. Men sa k ap pase la? Nou wè sa kap pase la guys men polisye yo la nou wè yo si mo boyd men yo wè nan ki ka nèg yo ye wè popilasyon an manchèt nèg yo vou yo nan kay rosa wè wè men ap tire bandi yo anlè wè kote nou wè la fimen anlè a wè kote nou wè la fimen anlè a guys men nan site a Dimanch 23 avril 2023, sitiyasyon te vrèman konplike pou moun nan Kabarè. Wi, moun Kabarè, anpil moun t ap kouri kite zòn yo. O pwen ke gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di ke bandi anvayi yo, yo pa konnen kisa pou yo fè. Ebyen, w ap gade pou wè la a, kamyonèt chaje ak moun, moun k ap bote, moun ki pa konnen ki kote yo prale. Bagay la te vreman triste pou moun ki ap viv o nivo de kabarè e nou pote ti video sa pou ou. Kalindò nan kouri an tou ale. Vin vin pare fal ou pou pran bal. Men koman lari kabaye la moun a pye, moun sou machin, moun sou moto. Wi la e gari chen nou e la. An deyo vil kabaye. A vle di la tout moun vil kabaye men yo. Men koman yap pase nan gari chen la. Al mawon malet nan men. Moun sou moto, machin, tout moun yo a pye, moun valiz sou tèt, e kòman kabarè ye la? Maten an la men kòman kabarè ye, men kòman kabarè ye. Moun nan vilaj site ble, gariche, moun levèk, moun kwa mayitou, moun giton, kap mawon la, men kòman kabarè ye? E kòman vil kabarè ye la? Bandi mete moun yo deyò la maten an la. Antouka fòk nou di ke genyen chèf twoup Titan 1 an. Celui qu'on surnomme Bogi. Bogi, chèf baz ti teren an, misye pale. Misye pale pou l di moun yo ekoute nou kapab rantre lakay nou. Moun kabarè nou pa bezwen fè tèt cho, nou mèt antre lakay nou. Men gen yon grenn bagay, mesye a di li pa aksepte afè pou moun al kanpe dè barikad la. Paske gen yon danje nan moun k ap kanpe dè barikad lan. Lè w kanpe dè barikad ou konprann ke lapolis avè w, ebyen yo menm yo di lè yo vini. Menm si lapolis ta la, lapolis pap ka reziste. Gade yon peyi mezanmi. Ann tande Bogi non. E map salye tout moun kabarè m pa konnen sa pral depan de lè wap tande mesaj sa bonjou e bonswa ok men sak pase map di moun kabarè ke nou pa gen oken problèm avè yo nou pa gen oken problèm avè yo piga yal kite moun met nan tèt yo akayè kabarè Tout kote la nou pa gen oken pwoblèm avèw m panse tout moun konnen tout sa moun smat la tap fè ki mal men yo te toujou gen api cha sa vle di moun pat janm baze sou sa gon pakèt moun inosan yo touye nan zòn nan imajine w pou wè sou smat la ti tan yen minotri nevyèm seksyon an wi depi yon moun sot minotri yo touyel depi yon moun sot ti tan yen yo touyel sa vle di nou te konn tout bagay sa yo sof ke Moun sa yo, yo mande yon lagè pandan se tan yo pa menm ka kanpe goumen menm. Sof ke m ap mande pou moun kabarè, pou responsabilite yo, fè sikilasyon an mache, okipe moun k ap vin fè barikad lakay yo. Ou pa konprann non. Sa vle di nou pa gen okenn pwoblèm avè nou. Okipe moun k ap vin met barikad lakay nou, k ap vin di, o bandi ap anvayi. Okipe pyès moun k ap vin met dout nan tèt ou, moun k ap vin chache api. Paske, ann pran egzanp trè klè, nèg sa yo fè barikad, yo di y ap veye bandi. Ah yap kanpe goumen yo gen manchèt yo sesi yo se lòt bò kou bandi vini yo kouri yo fè yon ekip inosan ap viktim met sa nan tèt nou jounen jodi an si nou fè yal fè menm bagay sa kabarè epi lè bandi vini kounya sa ap fè yap kouri kounya yap kite inosan viktim ankò sa vle di moun kabarè se nèg sa yo bezwen vin fè bagay sa kabarè e nou menm ki ta dwe leve kont yo wi ou pa konprann non sa vle di m swete tout moun kabarè met bon sans N ap mande pou tout moun retounen lakay yo. Nou pa gen oken pwoblèm avè nou. Pokipe moun k ap fè tèt yo cho. M panse on pakèt moun kabarè ki konn sikile sou wout la ki wè jan moun swat la yo t ap aji a moun. Sa vle di e pa nou k mechan, e pa pwoblèm nou gen. E ou wè si m vin, ou wè menm si m ta on mechan, e moun swat la k rann mwen mechan. Nou pa gen oken pwoblèm a moun Kabarè, tout moun retounen lakay yo nou pa gen pwoblèm avè yo. Sof ke pa kite moun fè barikad lakay ou, ki pou mete w devan epi li menm pou l kouri pou l ap gat mach ou. Ok? Silvouplè tout moun Kabarè, Akayè, retounen lakay nou, nou pa gen oken pwoblèm avè nou. E gade tout moun Kabarè, moun Akayè, pa fè moun ap fè kè nou sote, di n ap vini, manti, rimè, sa e moun k ap, ki bezwen api, kòmsi k bezwen kòmsi nou mete. Pou yo fè nou menm sa yo menm yo fè pèp sousmat la e sa yo bezwen fè nou. Dayè nou menm nou pa gen pwoblèm a pèp, oke n pa gen pwoblèm a popilasyon. Men depi moun nan kenbe manchèt nan men l e gè l ap mande nou. Ou pa konprann non men nou pa gen pwoblèm a pyès moun. Moun ka bare Akayè, okipe moun k ap fè nou kouri pou granmesi. Nou pa gen oken pwoblèm avè nou. Sof ke pa opokipe moun ki pèdi batay lakay yo, k ap vin mete barikad lakay nou pou mete nou nan pwoblèm. Oke, sèl sa m ka di nou. Kounya nou wè se bandi ki yo menm ap adrese yon seri de mesaj ak popilasyon an pou di yo ekoute kilè pou nou ret nan zòn nou, kilè pou nou pa rete nan zòn nou. Sa vle di peyi a kontwole totalman. par des bandits armés et le pire dans tout ça c'est que mwen m toujou ap plenyen sa e m pap janm pa kontinye plenyen pou sa kote otorite yo kisa yo di kòm si pou yon peyi ap kraze konsa mesye pou Ariel kanpe l pa vle di anyen m gen presyon gon grenn bagay ki nan tèt Ariel fè plezi ak kominote entènasyonal la òganize eleksyon nan peyi a epi lavi fezan se kòm si m ta kapab di menm lè genyen dè milye de moun ki ta mouri nan peyi Dayiti sa pap gade Ariel Henry PM. Bagay la pa ka kontinye konsa. Ou son gason, ou gen pitit. Ou konn ki sak rele sitiyasyon difisil. E se ou menm kap dirije. Se ou menm ki se chèf CSPN, Konsèy Siperyè Polis Nasyonal. O mwen fò w di yon bagay. Si w wè lapolis la fòse souke kò l la pou kapab kanpe goumen ak de twa bandi la nan kèk zòn. Men o mwen m panse ke fòk yo kapab jwenn bagay pou yo batay. Osi senple ke sa. Fò nèg yo kapab jwenn bagay pou yo batay. Donk, ou kite yon peyi kòm si se bandi ki mèt e senyè. Se yo menm ki pou di popilasyon an fè agòch, fè adwat. Epi popilasyon an li menm, li pa konn kisa pou l fè. Ranmwa fouwsaj. Menm lè w wè anpil moun nan popilasyon an aksepte ke bandi ap dirije yo, yo aksepte ke yo sou kontwòl bandi, men ekoute depi bagay la chanje, popilasyon an p ap nan kesyon bandi. M pral ba w yon egzanp klè. Lè minustah te vini, lè popilasyon an wè minustah kòmanse ap bay nèg bon bal cho, ebyen se bò kote minustah yo te kanpe. E sa pou nou konprann. Donk kounye a la a, kòmsi ta gen yon zòn kote ke yon bandi ap bay pwoblèm, epi lapolis kòmanse ap pasifye peyi a, yo wè ke gang sa nan difikilte, kòmsi kiyès ki pral kanpe dè gang nan ankò? Hein men jan bagay la ye la mezanmi popilasyon an oblije di bon yo aksepte ke gang ap dirije yo yo aksepte lè gang di yo a gòch a gòch lè gang di yo a dwat a dwat dosye konsènan site solèy fòm di nou ke genyen yon article map li maten an ki denonbre yon total 70 mò anviwon nan batay ki te kòmanse nan site a. Eske se vre ou pa? Men de tout manyè fòn di ke gen moun ki tonbe. Paske e pandan tire a gen anpil bal ki tonbe kay Gabriel e nou konnen anba a e moun yo yo menm e se nan ti kay ki pa menm gen mur yo rete anpil nan yo. Sa vle di bal kapab pèse tòl yo, fè anpil lòbèy. Gen yon bagay m ap mande nèg yo pou yo evite. Tande byen wi! M kwè genyen plizyè mò nan Boston. Ok. Men sa m vle pou nèg yo evite a, tanpri souple. M ap pale a tou 2 kan yo. Mezanmi, mesye bandi yo, lè nou nan batay, popilasyon an pa oblije al batay pou nou tou paske popilasyon an pa gen zam nan men l. Paske gen yon enfòmasyon ki vin jwenn mwen, pandan nèg yo ap batay la, gen kèk moun nan Boston, gen de twa timoun. Ti jèn gason la a ki ta al nan voye kòktèl molotòf sou lòt nèg yo, kan rival la, gen youn nan yo, bal manke tchouwe l. Gen yon bal ki pase l rifle po tèt li, chans pou li, bal la pa pèfore kran nan. Donk mesye, si n ap batay, nou wè gen de moun nan popilasyon an ki ta kanpe bò kote nou pou batay bò kote nou, di yo evakye nou. Paske m sonje nan premye pote boure an, nèg Gabriel yo te konn ap batay, gen anpil ki devan epi lè w gade w wè gen anpil lòt moun ki dèyè yo. Poukisa nou pa kapab antre nan lojik sa a? Popilasyon an, m ta kapab di li inosan. Men nou pa oblije kòm si pandan n ap batay pou nou kite moun ap vin kanpe pou batay bò kote pa nou. Li pa nòmal. Ben, ekoute, nou swete ke tout bagay antre nan silans yo e ke lavi kapab reprann o nivo de Site Solèy. Eske nou konprann? Paske bagay yo pa bon. Antouka, m swete ke. Mesaj la, mesye yo ava tande li. Moun nan popilasyon an a sispann kanpe bò kote nou lè nap batay, e menm si yo ta kanpe bò kote nou, na di yo evakye. Pa gen yon jou ou leve, ou pa tande yon move nouvèl nan Pòtoprens. Jounen 24 avril la m ta kapab di genyen de trè bòn nouvèl, men konsa tou genyen de trè movèz nouvèl. Kisa ki kapab pase? Anpil moun swete pou ke lapolis kapab kenbe la. Lapolis kapab petèt rive yon jou gen kontwòl sitiyasyon an. Èske nou konprann? Repran kontwòl sitiyasyon sa a, menm lè se pa yon bagay ki ap fasil, men anpil moun espere sa e yo rete kwè sa. Antouka mèsi la famiy kòm toujou, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.